Jodi an, nan non tout militan, tout militan ki nan leve kanpe pou lòt endepandans, tout militan k ap goumen nan 10 depatman jewografik peyi a, tout Ayisyen ki gen nanm, ki gen nen nan figi yo, ki bezwen yon lòt Ayiti kote moun ka viv tankou moun, nan non yo tout, nou voye kout chapo bay tout jounalis, tout patriyòt. ki te pandan 3 jou sa yo vin pote flè, vin onore Papa Desalin, vin efase afwon ke yo te fè Papa Desalin nan. N ap di ke Desalin se yon ankò yon ewo nasyonal, entènasyonal, se yon se yon moun ki t ap batay pou ke nou gen yon peyi kote byennèt la se pa afè yon ti klik, men se afè tout moun. Desalin se yon m ta di ayisyen djanm ki t ap batay pou peyi a granmoun tèt li. Jounen jodi a nou gen yon ekip gang, ekip san nanm ki san karaktè e ki pran peyi a yo vann li, vann li bay Core Group, vann li bay meriken e fè peyi a tounen yon lanfè, yon poubèl. Jounen jodi a m panse ke nou la pou n di ke Desalin pa t batay pou nou gen sa nou gen la a. E sa nou gen la jounen jodi a se yon ekip gang k ap batay kont pwojè byennèt Desalin te gen pou tout moun nan. Desalin, avèk Desalin, tout moun se moun e tout moun dwe jwenn nan kad pwojè Desalin te genyen an. Donk, jounen jodi a, nou gen Ariel Henry, nou gen yon ak tout akolit li yo ki vini jisteman pou yo kase totalman pwojè byennèt Desalin te trase pou tout peyi a.